Epi klike sou ti klòch la. Bon! Fanatik Ti Chofè yo, jodi a m reprezante devan nou. Rann mwen yon ti sèvis silvouplè, abòne avèk gwoup la, non gwoup la se Pasyans, epi pa bliye non! Moute sou chanèl Raoul Official. Tanpri silvouplè banm ti grenn abòne a se li k pou mwen! Epi na re wè. Ok salut tout sou staff la mezanmi pa bliye abòne raoul official bon chelbè a bon bakana e mezanmi pa bliye nou gen raoul official kap bay plezi la pou tan ki de tan avèk tony official bon bagay. Nou fini. Mes amis pa bliye ke abòne sanm avè Aroul official paske mwen kap fè yon bon bagay pou ti jèn yo konprann kap grandi a mesye m ta renmen ke pou nou abòne pa bliye peze ti klòch la ou konprann paske pou nou ka abòne tou sa make Juliette. Mezanmi mezanmi mezanmi map di bonswa nan tout moun pa bliye Raoul atis la atis m renmen an pa bliye se atis m renmen anpil pa bliye vini vini pou nou pale de volibe oh mezanmi nou pale de volibe Gade a wi bon mezanmi ni pa bliye ban nou non gade mezanmi tanpri abòne Raoul official anpi Tony official dèyè GM Tony official anpi mezanmi peze ti klòch la ki di bing bing bing bing. Frèm kèk tan m pa wè w menn. Sa fè kèk tan di m nan avan. Koze. M pa konprann kòman peyi a ap ye la menn. M wè peyi a ap yon ti jan di la menn. Bagay yo di la blòd. An se vre peyi a di anpil la wè san. An palan de sa menn kot ti chofè? M gen kèk tan m pa wè ti chofè menn. Ti chofè lage baz nèg. A monchè. Kanmenm pita fò misye pase la paske m konnen misye pa ka lage baz. Bon sèl mwen gen kòm bon. Misye, èske misye son bon moun li ye menm? Mwen, se m la sèl mwen konnen. Atansyon magòmè pase nèg yo nèg yo kounye a e nonm lang Ayiti a sa k rete anwo anwo lè w fin pase kite Kap Ayisyen an e e wi. Anpi m pa konpè. Mwen dako mwen ta prale la wi. E vre konpè. Antou ca ou pa wè jan map mache map voye jem a dwat a goch. Ok konpè dja nou fin ansanm avek zen sa dim non ki son nou gen panse a fè pou pitit la nou pa wè a. Bon ma konpè m gon dènye desizyon. Ok konpè. Ma prale la konnya. Sim Bay mennen on yon jeksyon sim pa jwenn li map fon on kout pye lakay nonm lan ou tale avèm lan sim pa fon on dènye rezilta dja m vag tout bagay map ekri pou mwen wi. Nou ka fè ankèt bon kote jeran kap pase ansanm avèl la se jeran an pou al chèche bon jeran lakou a ou konnen lèm lèm te jwenn li tap danse avèm pitanwen an li te dim li te gen lajan kounya. Seyy! Bon! Se pa lòt bagay, bagay pou wè jeran kap peze madanm Michel. Se sa ye menm wi. Sa w di nou te konnen Michel. Jeran kap kraze madanm Michel. Se sa ye wi Michel. Se sa ye. Se sa ye Michel. Mesye! E gwo limbe menm? Li menm ou konnen mesye a la verite se ti fi ak koutèy, se yo menm ki yo dek nan ka. Li mesye, e pa madanm misye a non mesye. Pitit fi misye a mesye. Ti mari. Ok frè m, ok. Woy Nou konnen pitit la deja misye se sèl li kòm pitit fi misye genyen se li k tou dèy li pap janm sonje ran pou li. Bon an palan de sa Chonje kote w ye Banm di w yon bagay M wè misye fou nan lari a Kisak pase misye menm? Monchè se menm istwa sa map rakonte w la frè m Se tifi a ki koz papay kòmanse fou konsa Olimpe kòmanse fou nan peyi a. M wè sa wi misye M wè sa wi misye Misye jalou twòp M te wè sa wi misye Misye jalou twòp menm Jan m di nou an. Kounye a, Bonlibe menm ki pa fè lòt bagay, li kouri dèyè Jean Lacroix. Li kite Ti Mari lakay. E lè li tounen, chèche Ti Mari anlè, li pa wè Ti Mari. Chèche Ti Mari atè, li pa wè Ti Mari. Sa w konnen k rive? Bon, manzè kite kay la, di m non papa. M konnen pa gen lòt bagay ankò, se kay la pou l kite l. Ti manzè pran tout valiz li ak tout radè li, lè li lakay zanmi. Kisa? Ti manzè, sa di Golembe pa konnen kote l ye. Golembe kòman kontinye ap chèche. Nan chèche, nan chèche, li pa janm wè. Jiskesi Golembe nan lari a l ap chèche. E dapre enfòmasyon m pran, ti manzè pa p tounen isit ankò. O! Bon! Kounye a, Metè Tanwen prèske fou lan lari a. Pou m kapab byen di w, m pa konn kote m pral jwenn ti mari. Bon! Gwo, gwo kay sa menm. Kisa, kisa yo, kisa yo fè la menm? Bon! Pou moun pran tan mezanmi pi kapab fè gwòs yon kay konsa, pi kapab rete a men konbyen fanmi li gen menm. Jean Lagua. Li tan wè a kite kay la, Jean Lagua a kite kay la. Bon nèg chèche misye epi chèche epi tout la ba ou se li menm pou nèg chèche. Pran yon siksyon. Yo di mwen konsa Jean Lagua ki moute andeyò lakay ay Bon ya map wè lan semenn nan pou may chache misye lakay. Se sa pou fè konpè. Bon, makomè, nou pap ka ret anpil. Pase ou konnen koze anpil.